Bonjou oubyen bonswa, sa pa depann de kilè wap gade video sa. Jodi a nou vin pale nou de dosye Blondine avèk Florence lan. Nou konnen moun sa yo kap fè aktyalite sou rezo sosyo a depi kèk tan, men Blondine arive pase pran Florence la a yon vitès siperyè kote li domine Florence anpil nan yon mizik li fèk lage la, nan dènye mizik li a. Kote video sa se aksyon. Kote lap pale de Florence menm ou wè ak kiyès lap pale. Sa ki pi etonem nan video sa se paske Fantom li menm li chwazi antre nan lit Queen ak Queen yo. Bon mpa konnen li menm sa li ye si son King mpa konnen ki vin separe Queen yo men Fantom pa gen rezon poul vin antre nan lit medam yo. Sa se medam yo kap goumen kite medam yo diskite kòz yo. Epi Blondine rele Fantom, Fantom reponn li lè til matant. Anpil moun ap poze kesyon sou sa, anpil moun ap mande poukisa, men daprè mwen menm, se yon siy de respè pou l montre ke Blondine se yon gran nan game nan. Sa se tout pou l ka blaze Florence pou montre Florence pa anyen e jan map di nou an Blondine domine Florence. Lè m di nou domine a se pa ti domine ankò. Don Blondine domine Florence nan video a kote li tag Florence menm Ke Florence se li lap kopye li demontre ke Florence se imite Florence ap imite Florence ta renmen tankou l e li moutre Florence pa konn anyen Florence ap fè moun ri e l menm fè konnen polis ta dwe arete Florence pou sa Florence ap fè. Pap twò rete ansanm avèk nou map kite yon match ant Florence a Blondine ou menm ki se fanatik Florence ou menm ki se fanatik Blondine pa bliye kite yon kòmantè pou di ki atis ki plis rive sou ou babay randevou a se pou yon lòt videyo ankò kote nou pral pale de yon lòt atis.